Bon, mè zanmi pa nan transmisyon mè sa la gen ti katou. A pil katou. Bon, mezanmi pa nan transmisyon mè sa la gen ti katou. Apil katou. Mezanmi pa nan transmisyon mè sa la gen ti katou. Apil katou. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable voter baou une nouvelle émission. Déjà, très bon week-end dans notre compagnie et vous allez être informés. C'est parti pour les infos. Responsab konpayi sila a pran desizyon sa paske ou pa ka ap fè vwayaj Pòtoprens, Santo Domingo epi a chak moman m ta kapab di bandi li menm ap feraye nan wout la. Se anpe difisil kantonè a Pòtoprens dan la kapital w ap travèse Zòn Kwadèboukè pou kapab antre Fonparizyen pou ale an Repiblik Dominikèn, danje. Lè ou nan kapital la, ou pran direksyon zòn Bon Repo a pou ale pase Mirbalè pou rive Beladè, pase sou fontyè Ilyas Pin, antre an Repiblik Dominikèn, ankò danje paske nèg yo toujou kontwole wout sila. Definitivman, pa de chwa! Les responsables la ont adopté cette décision en attendant que ça s'arrange. E moun ki pou ranje koze a pa bò isit, se otorite nan peyi Dayiti. E si otorite yo menm y ap pran tan pou kapab rezoud pwoblèm sila a, ebyen m ta kapab di sa pral gen enpak. Kounya la a. Mezi sa ki enpak li genyen? Gen anpil moun ki pral kwense. Gen anpil moun ki pap kapab ale an Repiblik Dominikèn. Paske si konpanyi sa kanpe, epi lòt konpanyi kap asire transpò, Ayiti, Repiblik Dominikèn kanpe tou, pwoblèm kounya la, moun ki nan kapital la, ki ap tann pou kapab ale an Repiblik Dominikèn, yo pap kapab ale. Sof ke yo ta ale an prive, men se ta kapab yon ti gwoup tou senpleman. Antouka leta, bagay la deja kriyèl nan men nou la, degaje nou kou mèt Janjak pou n kapab rezoud pwoblèm sila. An atandan, y a un bilan partiel evoke pa lèzotorite de la pnh. Operasyon yè vandredi. O nivo de Dorsel, operasyon kwense bandi, deniche bandi, ebyen fòn di ke, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, gen anviwon 10 bandi ki mòtèlman blese. Gen 4 veyikil rekipere. Fòn di ke nan dènye moman sa yo la, La polis li detèmine. Detèmine pou kapab trake bandi. Men se pa pral tro fasil. Menm si se yon travay ki ap bay rezilta. Men sa va prendre du tan. Don konen pou ki sa paske ya bokou de fwaye de gang ki yo menm nan kapital la. Paske lor fini avèk nèk torsel ou ta fon netwayaj nan zon torsel, meti vye gwo jan, euh, tout kote sa yo. Apre sa, fò w toujou ret bloke kote sa yo pou bandi pa tounen ankò. Kounye w pral jere 400 mawozo. Si sa ta kapab pran yon 3, 4 mwa ankò, ou pral di ben, kap vè zòn plèn nan. La, anpil pwoblèm. Menm lè w ta fini la, fò w ta di, bon m ap fè yon kout je la nan Site Solèy wi. Bon la li menm, m gen presyon ke. Site Solèy la se yon kote yo kite ap goumen pou otorite yo pa janm antre nan batay sa menm jiskaske Site Solèy la fin kraze plat. Apre sa fòk ou di tèt ou ke ou prale nan zòn Gran Ravin, ou prale nan zòn Ti Bwa, ou prale nan zòn Bèlè. W ap fè yon desann la nan blòk Ba Dèlma. An menm tan pou ke lapolis li menm li detèmine pou kapab ratibwaze gang atravè lòt rejyon nan peyi a. Se pa yon travay fasil. Brèf, men ekoute, lapolis li vrèman detèmine paske nou te gen chans gade kelke videyo pou wè kòman nèg yo ap deplwaye, kòman nèg yo ap aji bal. Ebyen, bòn nòt! Sa e dèyè a ki diri a wi. E diri a ki dèyè a. Epi gen tout kay sa yo la pa dèyè. E sa yo ki danjre. E. E yo ka itilize tout sa yo. A e tout kay ki an lakou a. Ok. Operasyon sovtaj. plizyè zòn sou lis sila. Operasyon sovtaj se yon mannyè pou kapab libere popilasyon an anba men bandi san fwa ni lwa k ap simen latwoublay anpe patou dan lakapital e menm atravè le peyi. Ebyen, fò n di ke le chèf de lapolis li menm li di ke li gen yon fiksasyon sou anpil zòn nan kapital la, patikilyèman Matisan. Paske jounen jodi a la, selon Frantz Elbé, se pa evidan pou ke bandi yo menm, yo genyen di chan libre devan yo, pou kapab kontinye simen la troublay. Fò n di nou ke lendi kap vini la, nou pral gen chans swiv yon emisyon spesyal, avèk... Euh, Franz lb Il a été interviewé par l'équipe de Scoop FM. Ça va être diffusé à l'émission Haïti Débat. En même temps, ça va diffusé sous Chanel RL de là. Napman do pou kapab euh, branche bien bonheur porske se yon interview ki kapab euh, lache nan interval 2h-4h. Eh Ebyen, Franz LB a di beaucoup de chouz. Martisan va être libéré sous peu si n fè fwa ak deklarasyon Frantz Elbé. Voici une petite séquence pour vous. Kòm fòs de lòd, nou genyen anpil responsablite jodi a nan yon moman kote ke genyen pwoblèm ensekirite nan peyi a. E n ap travay chak jou. Chak jou nap travay pou ke nou goumen kont bandi, pou nou retabli lòd nan espas kote ke lòd twouble. Nou pran angajman fòmèl nan non polisye yo, ke nap kontinye travay, nap kontinye goumen kont bandi pou ke nou retabli lòd nan nivo peyi a. Map di popilasyon an, dyaspora a kap soufri chak jou, Ke gen espwa. Espwa ke peyi a sou plan sekirite pral evolye. Kòmanse evolye il y a de l'espoir. E m kwè ke lapolis la ap rive pran avèk apui popilasyon an, avò avèk sipò gouvèneman an, avèk sipò kominote entènasyonal la, avèk patisipasyon diferan aktè lan vi nasyonal la. N ap toujou redrese sitiyasyon e de manyè rapid pou ke popilasyon an ka vakle nòmalman okipasyon l, pou ke nou kreye yon kondisyon ke moun kapab vin envesti nan peyi a, pou n atire envestisman etranje, pou ke moun ki anndan peyi a ka mennen biznis yo nòmalman. Donk, se. Sa sa m di la a tradui volonte tout polisye ann Ayiti. Nou pran angajman e nou kwè ke nou ap respekte l. A lundi pour la suite. Gen yon polisye ki afekte nan bim. Son non se Alexandre Clevanel. Li pran yon bal nan tèt nan zòn Drouillard. Misye ta pral travay. Li te dèyè yon moto. Il est mort. Men jist aprè m ta kapab di genyen reprezay ki ap fèt nan zòn nan paske lapolis vini ebyen lapolis ap bay bwa. Lapolis gen kontwòl kèk kote nan zòn nan ebyen fò n di ke anpil bal ap tire se dan la matine di samdi, samdi 14 me 2022. Ebyen nèg yo vini la a, y ap bay bwa. Fò n di ke zòn sa a, li klase zòn wouj. Paske a nenpòt ki moman yon lòbèy ka pete. E toujou gen anpil nèg ame atè a. Paske si m ba nou yon ti eksplikasyon byen, pa egzanp, lè w ap sòti nan zòn ayewopò la, ou vire pou al pase pa Douya, lè ou fin kite kafou. kote antèn polisye yo te ye an, ti komisarya an, ou fè kelke pa. Gen yon wout ki desann sou bò gòch ou, ok? Si w swiv wout sa a, l ap mennen w yon kote ki rele Atletik, pak ki konn fòme anpil jwè. Men m pa konnen si tèren sa a yo toujou fonksyone sou li. Men si w desann nèt. Ou pral vire yon kote k rele dèyè kwen mi. Nan dèyè kwen mi an tou, sou agoch toujou, nan wout tè a, w ap gen chans pou w kapab antre nan zòn fontèn. Epi mache toujou, ou pral jwenn pyè 6. Pwoblèm. Dèyè kwen mi sa a fò n di ke toujou gen anpil nèg ame la. Donk si yon moun w al pran chans pase pou kont ou, ebyen m ta kapab di ou deja mò. Kounye a m pral. Eksplike nou yon fenomèn. Quel est ce phénomène? Le mal, m ta kapab di, euh, li partout. Si w ap pase nan zòn sa yo pa konnen w aparaman euh, ou mouri deja. Pa egzanpl genyen 2 jèn garson, yo menm te sòti Solino e ki t ap pase nan zòn sa a. Nou sonje sa k te pase. Yo pran nèg yo, yo poze yo kesyon, yo touye yo. E m kwè yo boule yo. Apre sa moun Solino leve kanpe pou di li pa nòmal pou ke pwòch yo a mouri nan sikonstans sila. Eske nou konprann? Jounen jodi a la m ta kapab di gon danje nan plenn nan. Kèlè le danje? Evite pote mayo nwa. An menm tan tou, evite pote mayo blan. Nou wè kisa yon gè antre band rival, band de rakay mennen nou. Jounen jodi a la yon nèg wap pase kwadèboukè, evite pote yon mayo nwa paske yo ka konnen se je nèf. Jounen jodi a la yon nèg wap pase nan zòn plenn nan, evite pote mayo blan yo ka konnen se yon moun ki pwòch 400 mawozo. Sa fè lapèn, sa fè lapèn. E le pire, dan tou sa se ke gen anpil moun ki nan site solèy moun sa yo kwen se tande kòman moun yo kwen se se ke nèg je nèf yo ki yo menm kontwole anpil kote nan wout la pa egzanp si wap soti nan zòn akayè epi wap antre pò o prens nèg je nèf yo an pati yo kontwole zòn sila anpil machin kap pase nan zòn sa pou ta kapab antre nan site solèy. Yo bloke w pou w pa antre. Sinon, yo fouye tout moun ki nan machin nan. Le fèt ke moun ki ap sòti anwo Laplèn pa ka antre Site Solèy, le fèt ke anpil moun nan Site Solèy yo pa kapab sòti pou ale Laplèn, sa sisite anpil pale anpil. Moun yo plenyen. E la, yo pa ka pale fò paske si w pale fò. yo ka tape w. Moun yo mande nèg je nèf yo yon chans nan sans sa. Paske gen ti wounou wounou, yo pa vle pale fò pou yo pa touye yo. Men kòman yon peyi lage, peyi a lage pou kont li, pa gen ankenn moun ki ka di anyen. Mesye je nèf yo, yo. Antre nan kad demach sila a se pa strateji pou kapab an kelke sòt fèmen Gabriel. Eske nou konprann? Paske John Brooklyn nan li menm se nan yon veritab o! Se kòm si m ta kapab di se yon kivèt epi lè w gade tout otou li se mòn. Alò pèmèt mwen pleyonasm lan. Sa vle di moun yo sanse prèske pa ka bouje. E si Gabriel reziste. Se paske li se yon moun ki trè stratejik nan batay li. Paske jan Brooklyn sitye li an, m ta kapab di depi nèg yo ta fè yon va sou li, yo ta dwe pran Brooklyn. Men jiskaprezan, l ap reziste. Nou wè ki sa k te pase nan jou k pase yo, kote moun yo ap kriye anpil, moun yo ap plenyen yo pa ka soti, yo pa jwenn dlo, yo koupe kouran yo. Ebyen se yon mannyè pou di Gabriel ekoute fò rive yon moman pou renonse ak batay la epi nou menm pou n antre pou n okipe zòn nan. Tèt chaje. Gen anpil gwo dosye pou nou wi. Sou kesyon site solèy la. Men nou mèt poze. Nou mèt poze. M ap rive sou nou. An granmoun. An granmoun. An tou ka na va rann nou kont ke Arab yo anpil sou tèren an. Brèf. Lè w ap tande nouvèl sou peyi Dayiti. Ou ta ka di tèt ou ke. Bagay yo trò trist. Bagay yo trò trist. N ap batay, nou menm ka zam nan men nou, petèt nou pa menm konn poukisa n ap batay. Lè w se yon bandi, ou nan yon baz, chèf la di w, nou pral batay. Genyen yon sòlda, yon ansyen sòlda, ki rekonvèti an moun de byen. Misye ap di m ke yo konn leve l a twa zè di maten, li egare nan dòmi an, yo di l yo pral batay. Lè sa a, li oblije al batay. Dèfwa. Nèg la konn fè yon jounen li pa manje. Nan aswè yo di l, batay. Nou genlè konprann sitiyasyon gang yo bon. Se chèf de gang yo wi ki ap byen pase. Gen nèg ki nan yon baz epi l ap kominike ak nèg lòt baz wi. M gen anpil dosye pou nou. Tann, ban m yon ti tan. Ban m yon ti tan. Paske m ap konpile yo. Map mete anpil dosye pou nou. Gen nèg je nèf. Tanzantan kap pale avèk nèg nan baz Gabriel wi. Poukwa pa Gabriel wi. Se pa pou san rezon ou wè chyen an te touye plizyè solda li paske nèg yo te bay pasaj. Nèg yo te jwenn bagay nan men yo. Si nèg la nan yon baz li paka manje. Lap kotwaye nèg lòt baz la pou konnen kòman yo fonksyone. Epi si pou gen yon defeksyon k pou fèt nan baz li a poul fèl. Eske nou konprann? Sitiyasyon gang yo pa bon. Menm nèg sa a ki ap ban m temwanyaj sa a, li di m gen de lè l konn leve, yo pa jwenn senk goud non pou y achte yon bokit dlo pou yo benyen. Men, yo kontinye kenbe zam nan. Bon, chans pou ti jèn sa a, li menm li retire kò l. Jiskaprezan nèg ap rele l wi, pou di l, A monchè, vin nan batay. Misye di, Bon, m te konn ap batay non, pa t konn fè anyen pou mwen epi m ap tounen nan bagay sa ankò. Non, pa gen bagay konsa menm. Antouka, misye li menm. li lage pye l. M vle nou pran leson nan menm jèn ki avèk zam nan men nou. Paske mwen batay map fè an, se yon batay pou disyade nou de afè kenbe zam nan. Paske ou kenbe zam nan jodi, ou vin yon kriminèl san pitye demen, aprè demen, ou mouri. Ou mouri. Paske m gon temwanyaj map prepare pou nou. Yon nèg ki mouri wi. Men pandan misye mouri an, yo lage tout voice li te konn ape chanje avèk lòt nèg. nan lòt baz. M ap tann, m ap konpile enfo, epi pou m kapab pote enfòmasyon ba nou. Antouka, m pral kite nou avèk kèlke deklarasyon, epi apre n ap tounen pou n kapab boukle. Aujourd'hui, des dizaines, des dizaines de jeunes, des milliers je peux dire, ont dans ce contexte particulier de notre pays, ont choisi le chemin de la formation pour arriver à être détenteurs et détentrices d'une d'une profession. Quoi de plus noble que cette démarche sacrificielle lorsqu'on assiste avec pincement au cœur à la recrudescence de la délinquance et à l'effritement de certaines valeurs de notre société. Étant conscient de cette difficulté que pose le marché du travail, le ministère du Tourisme, via l'École hôtelière d'Haïti, a voulu établir un partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie afin d'offrir à ces jeunes une chance de pouvoir non seulement tirer leur épingle du jeu sur le marché du travail, mais aussi développer leur propre entreprise. Ainsi, ce partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie vise à dispenser des cours dans le cadre des cours sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise, l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, de l'idée de l'opportunité des affaires, de l'idée de l'opportunité d'affaires au plan d'affaires, le processus, processus de formalisation d'entreprise en Haïti. Ainsi, les étudiants, à la fin de leur cursus, pourront être à même de présenter des plans d'affaires et ils seront ils sont éligibles à pouvoir bénéficier de financement pour leur entreprise. Donc, dans ce contexte, comme je disais, assez difficile pour le pays, c'est un engagement noble que l'on prend aujourd'hui afin d'aider ces jeunes, afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir non seulement pouvoir ouvrir leur entreprise, mais aussi de créer de l'emploi, ce dont on a grand besoin en Haïti. À travers ce protocole d'accord, le ministère que je dirige via le Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, dont j'ai avec moi le coordonnateur, et s'engage aux côtés du ministère du Tourisme et des Industries créatives pour apporter sa longue expertise aux étudiants de l'école hôtelière dans les domaines liés à l'entrepreneuriat et au management des petites et moyennes entreprises nous nous soulignons et nous soulignons que ces dernières, les petites et moyennes et on pourrait les considérer comme le moteur de la création d'emplois dans tout pays qui se respecte. De cette manière, ces petites et moyennes entreprises, elles représentent pour nous le poumon de l'économie et peuvent devenir, si nous attelons à la tâche, la clé pour le relèvement de cette nation. Ce nouveau cadre de collaboration permettra au MCI de mettre des cadres non seulement du Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, mais aussi de la Diction des affaires juridiques qui va euh, informer les, les, étudiants, les étudiantes sur la manière de procéder à l'enregistrement de leur entreprise. De plus, le MCI s'engage dans la mesure des disponibilités à accompagner via ces programmes, les programmes qui existent déjà au ministère, un nombre de porteurs de projets issus de l'école hôtelière et ayant bénéficié de ces formations. Et le quota, on, va s'assurer entre nous deux, on va déterminer le, moment venu comment on va faire pour, trouver les quotas. Madame la ministre, d'ores et déjà, je souhaite du succès à ce protocole d'accord et espère que ce partenariat ouvrira la voie a dout cadre de collaboration entre nos deux ministères. Depi li enstale nan tèt OFATMA nan dat 30 janvye 2022 pase a, Doktè Carl François ap fè fas ak divès pwoblèm nan tèt enstitisyon sila, patikilyèman yon sitiyasyon finansyè ki te riske fè enstitisyon piblik sa tonbe an fayit, si n ka kwè deklarasyon Doktè François. Nou jwenn yon antrepriz ki kaziman reyèlman fayit. Pou ke enstitisyon pa nesesèman arive e fè fas a e tout dèt ke l genyen pa rapò avèk tout tip de kreyansye. Otan tout inite periferik, ok, k ap bay sèvis a asire yo FATMA yo e egalman tout yon seri de founisè, dot founisè de sèvis. ke nou gen dwa pa ka gen difikilte, nou gen difikilte pou nou fè fas avèk. Kriz ekonomik sila gen pou orijin kantite anplwaye kap touche mansyèlman lajan enstitisyon an ki anviwon 2 mil, tandiske yon fèb kantite nan yo reponn ak obligasyon yo pa rapò ak OFATMA, sa ki pwovoke yon ogmantasyon eksponansyèl bidjè estrikti sila e sa a te mande ke nou fè yon seri de entèvansyon. Pou korije sitiyasyon sa a, Doktè Carl François anonse yon ansanb mezi pami yo koupe chèk zonbi yo, peye dèt OFATMA, epi elimine depans initil yo, yon mannyè pou redrese bak enstitisyon sila, daprè Doktè François. Nou pran tout yon seri de inisyativ pou redresman finansye a. Premye bagay ke nou fè, se efektivman eseye elimine tout chèk antre gimè, zonbi, men jan m di l lan se pa de chèk zonbi antankyotèl, dèfwa gen de moun reyèl k ap touche chèk sa yo, an menm tan tou nou eseye aseni dèt enstitisyon an, donk nou eseye otan ke fè se pe peye tout yon seri de kreyansye ke nou genyen, an patikilye de zopito ke nou te gen de dèt pa rapò avèk yo ki fè pati de rezo de prestasyon de swen klinik yo. Nou eseye kòmanse amòti dèt ke nou genyen pa rapò avèk lopital sa yo, men dèt yo rete kanmenm ase enpòtan. Gras ak mezi redresman sa yo, administrasyon OFATMA a ap an mezi nan pwochen mwa k ap vini la yo, konstri yon sant twomatoloji nan Sonapi avèk yon direksyon medikal ak administratif, epi met men nan lopital OFATMA nan vil Pòdepè a, nan pèspektiv inogirasyon l nan yon ti tan trè kout. dapre pwojeksyon direktè jeneral OFATMA a. Somè an li pral genyen plizyè tenò ou ankò moun ki plizoumwen gen yon grand kapasite an kominikasyon ki pral diskite avèk jèn yo men li sitou akse sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le journalisme et le développement donk tenan kont de enpòtans kominikasyon nan mond lan. Nou imajine an Ayiti ki son peyi plizoumwen yo gade li kòm yon peyi pov men ki vrèman trè rich. Donk nou te vle mete an tèt pou ke nou plase an liy de kont ni moun ki plizoumwen aje ki gen yon grand kapasite an kominikasyon ni jèn yo. Nou fè yon maryaj entè jenerasyonèl paske an reyalite nou teni kont ke. An Ayiti, yo toujou di, pa egzanp, gon pwovèb, si jenès savè, si vyeyès pouvè. Donk, nou pral melanje moun yo ansanm pou ke nou reyalize somè sa. Gen yon nivo densekirite, sa ki pèmèt ke anpil nan entèvenan nou yo, dayè, pap ka la an prezansyèl. E se sa ki fè somè a li akse su lè NTIC, Nouvèl Teknoloji de Lenfòmasyon e de la Kominikasyon. Se ki fè ke avèk lentènèt, tout è posib. Donk, nou genyen, pa egzanp, Mike Bello, ki son jèn ki ta viv an Ayiti, ki pa an Ayiti ankò, ki Ozetazini, kap entèvni an liy. Nou gen yon demwazèl ki rele Roselimane St Jean, ki se te chanpyòn konkou delokans a Linivèsite Pantheon Sorbonne a Pari, donk ki ap entèvni nòmalman an liy. E par la swit nou gen tou Bodoun ki Ozetazini e un tas d'autres gens ki pral entèvni nòmalman. an liy donk vwala ap gen moun tou an prezansyèl donk. Nòmalman pou yon moun patisipe se difisil puiske nou te gentan lanse en m ta ka di anrejistreman yo an liy e nou gen anpil moun ki deja anrejistre pa vrèman gen anpil plas m kwè ke dat 17 lan la se pral dènye jou kote ke n ap mete lis moun ki rekrite yo men jiskaprezan li ankò an n ta di enpe to pou yon moun ki ta swete patisipe, men se sitou si moun sa a li trè trè motive puiske donk li pral ka ekri mwen dirèkteman sou 42 07 44 40 pa whatsapp sèlman e ke la m ap voye yon google form k ap pèmèt ke moun sa a li plizoumwen gen chans pou ke li patisipe nan somè sa a k ap fèt nan 2 espas kòm nou mansyone l deja ki se Oasis Hotel e nòmalman Inivèsite Kiskeya. Donk pral gen dè zatelye esetera kote ke jèn yo pral pataje konesans yo avèk dè senyò. pou ke yo plis ou mwen gen konesans sur la communication. Premyè jounen an l ap dewoule nòmalman a Lotèl Royal Oasis e dezyèm jounen an l ap dewoule a L'Université Quisqueya e se la k pral gen dè atelye plis ou mwen avèk ansanm de entèvenan nou yo tankou Dangelo Néard ki se direktè Bibliothèque Nationale d'Haïti tankou Mesye Philippe Dodard ki pral maye plis ou mwen l'art Paske se direktè de l'ENARTH. Se yon pwojè ki ki mete sou pye avèk Obsèvatwa Patrimwàn e Kaplaid ki te konsanti yon vid, yon feblès ki genyen o nivo o nivo de kominikasyon nan sosyete a ou di mwens nan kominote ayisyèn nan paske de no jou nou genyen nou pale de pliralism medyatik donk nou gen yon pliralite de medya ki egziste ki ap Enfòme, fòme, divertir sosyete a men ki vrèman genyen anpil difikilte, anpil pwoblèm, gen anpil gaf, anpil erè ki komèt e sa ki genyen de movè retonbe ou di mwens ki genyen de movèz konsekans sou popilasyon an. Donk nou teni kont de tout deriv sa yo ki genyen sou le plan kominikasyonèl, move izaj ke jèn nou yo ap fè de medya sosyo yo e nou reyalize tou egalman tout difikilte ki genyen nan kesyon medya an Ayiti. Donk nou konsanti jounen jodi a nou menm ki se de jèn. pwofesyonèl an kominikasyon ou de jèn ki avize, de jèn ki kwè ke nou dwe peyi a, nou gen yon apò konstriktif ke nou dwe genyen avèk kominote a. Donk nou konsanti mete pwojè sa sou pye pou nou kapab ilimine lè jèn jounalis, ilimine lè jèn pwofesyonèl an kominikasyon sou lè NTIC, la kominikasyon, le jounalism e le devlopman mondyal. Donk de no jou, La teknoloji se sa ki se sa ki bokou plis ap ap kenbe ap kenbe ap kenbe mond la se sa ki ap mennen mond la se sa ki ap ap fè e sa k ap fè mond la mache kounye a donk nou nou nou reyalize ke nou menm antanke jèn pwofesyonèl nou dwe sosyete a yon limyè sou sou kesyon teknoloji medya enteyise enteyise ki se nouvèl teknoloji de lenfòmasyon de lakominikasyon. M dwe yo. Nou menm an Dayiti Devan, nou chwazi ane sa pou nou di ke ane Antenò Firmin e gade ki jan nou kapab plase ansanm devenman ke Antenò Firmin te fè deja. Epi pou nou gade si nou pa kapab travay. redinamize panse sa yo, sitou lè panse ekonomik e politik. Se pou sa, nou genyen tematik nou ki titre La pensée économique et politique d'Anténor Firmin pour redynamiser Haïti en 2022. Atelye a, nou genyen prèske a 25 moun ki patispe. Nou te genyen 4 atelye, yon atelye sou. teknoloji ki se telekominikasyon, depanaj telefòn tou sa. Nou te gen yon atelye sou la lutte pour la corruption e nou genyen yon atelye ki se mobilisation des ressources naturelles dans Ténor Firmin. Paske Ayiti Devan genyen yon gwoup de gran fòmatè ki li mete sou pye e se gran fòmatè sa yo se des étudiants de tout fakilte yo, kèlkeswa prive ou leta, donk se yo menm ki mete ansanm nou di nap reyini pou nou travay sou atelye yo. Mesaj pam pou tout jèn kap swiv pou tout jèn ki genyen se an nou met men ansanm pou nou rekonstwi Ayiti ke nou bezwen an, paske nou pa ka kouri kitel tout tan men nou pa gen peyi de rechany nape fòk nou rete la pou nou konstwi. modèl Ayiti ke nou bezwen an. Ayiti Devan dabò se yon ide. Yon ide paske an 2018 gen yon ansanm de sosyo-pwofesyonèl anndan peyi a ki de pa angajman yo ke yo genyen nan peyi a nan kesyon gouvènans depi dèzane, yo deside angaje yo sou yon lòt vwa atravè yon pati politik ki jodi a Ayiti Devan. E Ayiti Devan jodi a antanke pati politik li gen yon strateji ki chita sou 10 an. e ki etale sou 3 grand peryòd. E premyè peryòd la, nou nou sòm zantandu ke se le moman pou ke pati a li ap fè sa ke nou kapab rele enstitisyonalizasyon, an se sans ke n ap mete tout baz pati a kanpe, n ap mete yon platfòm administrativ santral ki fòt, de tèl sòt ke nou kowòdone ansanm daktivite sou le teren, n ap mete lè kowòdinasyon de zòn kanpe, e n ap fè sa k rele an rezime enstitisyonalizasyon o nivo de Ayiti Devan pou la premyè peryòd. Dezyèm peryòd la evidamman se peryòd kote ke pati a ap gen pou l pozisyone l parapò a sfè politik la. E pou sa, gen yon ansanm de eleman ki anndan strateji a ke nou pa oblije pale de yo jodi a. E twazyèm peryòd la apati de 2027 se la marche, la longue marche pour la prise du pouvoir proprement dite. Ayiti Devan egziste depi an 2018 e se pa pa aza ke nou pa janm fè okenn parisyon ofisyèl jiskaprezan. Jan m t ap di l talè a, pati a gen yon estrateji ki chita sou dizan, yon estrateji de devlòpman pati a. Estrateji dizan sa a, li dekoupe an twa grann peryòd diferant. Premyè peryòd la se enstitisyonalizasyon, dezyèm peryòd la se le pozisyonman, e twazyèm peryòd la se la prise du pouvoir pwopreman dit. Se pa movè ke gen de pati politik ki gendwa kòmanse a yon sèten moman ki pa egziste ankò. Se pa movè tou non plis ke de pati politik te gendwa o depar gen yon sètèn estrateji, e o fil di tan li chanje estrateji a. Sa ki pi enpòtan se ke nou asire nou ke pati yo ka toujou gen dwa degzistans yo. Paske nan tout demokrasi, veritab mèt jwèt la se pati politik yo. Nou pa di ke Ayiti Devan sa n ap fè la se yon bagay ki diferan. Nou sèlman di ke nou gen responsablite pou ke n rete koyeran avèk tèt nou antanke pati politik, nou gen responsablite tou pou n rete koyeran a estrateji ke n defini an. Nou aprann anpil.